Moun Tomazo inogire premye operasyon Bwa Kale yo, jodi a la popilasyon an melanje ak lapolis rantre nan baz ekip 400 Mawozo a, se sa yo bliye yo pa fè, Yo rekipere plizyè zam ak anpil katouch yo ta jwenn nan baz bandi yo epi mete dife nan plizyè kay. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun yon lòt fwa ankò ou konekte Sofia TV 83 gwo rezo a, li pral fè moman ak lè poum pataje ansanm avè n anpil pwen kap domine aktyalite a nan peyi Dayiti konsènan operasyon lapolis ap mennen ak popilasyon an nan zafè Bwa Kale a. Lapolis nan depatman Nò anonse Yo rive mete anba kòd yon endividi ki rele Gelin Jimmy alyas Ti Blan e daprè otorite yo, yon lokalite nan twazyèm seksyon Sen Rafayèl jou ki te 8 me 2023 a, Ti Blan ki gen 32 zan t ap soti nan Pòtoprens, moun nan zòn sa a ta fè kwè misye fè pati ekip 400 mawozo a. Pou kouwè li la, towo a anba kòd e l gen pou l al reponn kesyon lajistis. Sou sa yo ta repwoche l. Kote n ap pale a la, komisè Muscadin fenk mete yon bandi kouche sou do. Se drèl anba a. E di menm kou yo fè konnen tou misye fè pati ekip gang 5 segond lan kote komisè Muscadin vide bal sou li nan lokalite Sen Michèl, yon komin nan zòn Miragwàn pandan li t ap soti nan zòn Aken. Bandi sa sòt renouvle pwen pou l goumen ak lapolis, Muscadin pa t pran tan pou l te mete yon pwen final nan lavi misye. Nan moman n ap pale a la, nan yon videyo ki viral, lapolis prezante gwo operasyon y ap mennen nan Vilaj de Dye. Youn aprè lòt, bandi ap sove. Lapolis anonse yo rekipere gwo zam fann fwa nan men bandi yo. Pou kwè li la, Izo panike, se rèl makorèl nan Vilaj de Dye. Medam, mesye, an n swiv ansanm avè m yon ekstrè nan operasyon sa a kote lapolis deplwaye anpil nèg gentan anba kòd. Sa w tande a la, Se lapolis kap pase bwa kale a nan vilaj de Dye. Pou lenstan, ann koute Chanèl Moun Afè TV bon yon ekstrè kap pote pou nou plis ekslikasyon konsènan operasyon lapolis deklannche nan vilaj de Dye wè ki mwayen yo kapab kraze ekip Izo a epi frape tou lanmò san jou ki ap feraye nan Kwadèboukè kote popilasyon an gentan rantre nan komin Tomazo boule plizyè kay epi pase plizyè ladann yo nan bwa kale a. Sonje abòne ansanm avèn Sofia TV 83, tout detay ak enfòmasyon ap kontinye vini sou chanèl paw la. Men nou ka di Jimmy e pa rapò eben e de ann di debakman ki te fèt nan Matisan an eben kontrèman a kantite bandi nou te konnen ki te tonbe gen plis bandi ki tonbe e notamman mesye ki te sou pòs de peyaj yo mesye tonnab touche nan men bis yo ebyen majorite mezi sa yo menm yo tonbe ebyen pat menm gentan fè eyap lapolis vide bal sou yo ebyen pi fò nan mezi sa yo menm yo mouri nap pale mesye ki te anfas matisan 5 yo ki te konn ap touche ki te chita sou ti chèz bò lari a e mesye sa yo se chak jou gon gwoup ki te konn vin vin touche ebyen mesye sa yo la anpil ladan yo la ale nan peyi san chapo lapolis blese yo mòtèlman. Donk vwala la sitiyasyon. An nou antre an nou antre tomaso an nou antre tomaso tou swit medam mesye popilasyon an wòch nan men bwa nan men ebyen kap chèche bandi nan baz 400 mawozo sa enpòtan la poun prann. Wi nan nan pral moutre w kòman popilasyon menm yo vrèman chalerez an kolè men yo di yap fini avèk zafè bandi nan peyi dayiti e notamman baz gang 400 mawozo a nou konnen Kisa mechan yo fè nan la repiblik ebyen aktyèman la la polis la popilasyon ap mache sou rès anbriyon gank nan mansonj yo o nivo de jisteman komin tomazo ki se yon komin awondisman kwadèboukè. Medam mesye san pli tade nou pati pou ou avèk ekstrè sa. Kote ki te konn gen bandi, mesye yo antre la. Ebyen se yon kote tou mesye yo konn òganize, bandi yo konn òganize bagay, seremoni mistik yo tou. Popilasyon an mete dife e yo vrèman enève. Ebyen se yon operasyon k ap pousuiv, yon operasyon non stop. Men mouvman Bwa Kale a, nou wè pandan kèlke zè la, te gen yon ti rafredisman. Men se pa sa. Moun Kwadèboukè, moun komin Tomazo, enben yo menm la yo lanse pou de bon, yo relanse pou de bon mouvman Bwakalè a ke moun komin Tomazo yo menm la, enben yo lanse pou de bon kote ke bagay la li vrèman dejenere, enben menm polisye yo menm menm se kanpe gade kòman ke popilasyon menm yo an kolè, y ap mache. anvayi tout zòn ki gen bandi yo e lanmò san jou e gen menm pawòl kap pale ki ta fè konnen kòmkwa lanmò san jou lage pyel li nan mawon nou te wè lanmò san jou te fè yon parèt dènyèman yo sòti krab kote ke misye te abiye fre tankou kola 15 ebyen nan moman nap pale la lanmò san jou li panike popilasyon an lapolis pote boure nan majorite zòn misye li menm li teke tabli baz li ebyen nou kapab di gen anpil espwa nan moman nap pale la. Donk se pa sèlman vilaj, se pa sèlman gran vil, bagay la vrèman konplike ou kapab di nan pati nò, nan pati ès peyi a parapò avèk entèvansyon lapolis ak popilasyon an. Nou gen Salomon e Pradèl ki apèn rejwenn nou la a, donk n ap salye mesye yo. M salye w Pradèl, mwen salye Leonel, m salye Djime. Salut tout entènot moun afè bon ti vi nou kapab di popilasyon an ankò yn fwa yo kontinye ap bay demonstrasyon pa rapò avèk e nou kapab di e kesyon bwa kale a e nou wè se tou pa moun tomazo moun tomazo yo leve kanpe pa rapò avèk bandi 400 mawozo k te fin pran teritwa a nan men yo. Enben popilasyon an, nou wè pèp Tomazo a yo menm, yo pase, yo brile, e nou wè kòman yo dechouke bandi katye Mawozo a, sa vle di nou wè kesyon Bwa Kale a kontinye ap fè chemen l nan nivo, nou kapab pale nan depatman Lwès la. Men lè nou wè anpil lòt pwovens, yo menm bò kote pa yo, yo pile manchèt deja, y ap tann ki lè men bandi yo ta gen lè depase limit yo, ta desann rive jwenn yo la. E nou kapab di Leonel onivo de gran. Matisan, epi wap a e grave nan operasyon lapolis tap mennen yo, ebyen te kontinye ap dewoule, nou kapab di, ebyen selon enfòmasyon ke n genyen plizyè bandi ta tonbe nan kad operasyon ki tap mennen o nivo, nou kapab di, Vilaj de Dye, nou wè se tou pa moun Tomazo, e bò kote pa yo, yo menm yo leve kanpe, Kwadèlè. E pandan nap di sa pradel pradel nap salyew pradel e izo an mòd panik la li an mòd ap entimide moun yo la gon gwo deklarasyon misye fè kanmenm la. Wi jan ke nou konnen li ebyen ebyen bandi yo rele izo a daprè enfòmasyon yo ta fè konprann ke gang yo e yo sot frape nan zòn Dèlma. Men Izo fè konnen ke l ap touye anpil moun e Dèlma, Petyonvil si operasyon yo pa kanpe nan Vilaj ansanm avèk e Granvil e byen piske yo fèk sot fè dega la kote ke e gen moun ki arive mouri. Bon m panse ke gen anpl moun ki di ke se Izo, se ekip Izo a li menm ki sot fè l. An n tande yon sitwayen. e ki li menm ki tap viv evènman yo la kote ke genyen moun ki arive mouri ann swiv deklarasyon lap fè nan mikwo sou rezo sosyal kote ke li menm li tap bay eksplikasyon. Bay delma cho la nèt delma delma li menm la yon moun yon machin ki pase monte riyòs blan ki pase fann moun a bal tire sou tout moun nèt atè a la moun pran bal bon lageta sou bouk la nou menm ki gen moun nan lari kontakte yo pou nou wè ok. Donk mesye sa yo menm yo kapab kapab rive nan zòn sa yo paske lapolis nan monak may la poko fè penetrasyon nan bèlè men sepandan pou mesye izo anba kote yo anba a yo pa gen okenn esans pou yo deplase moute al dèlma sa se si sa se si donk m panse se sa lareyalite men kanmenm. E jan Kenn Sot Di w la, mesye yo gen alye anlè, yo gen lòt, yo gen lòt alye anlè a ki kapab atake, ki kapab pou eseye kreye panik, men ke Izo li menm, e se prèske yon koulèv e tèt ki fin kraze, kè a ap bat, si tout fwa ke ta pèse pale konsa, men nou kapab di, pou moman n ap pale la, mesye vilaj yo, ti, kèk ti grenn ki rete a, yo pa vrèman alèz, yo pa vrèman ka soti, pou yo kòmsi pou yo ta soti moute jidèm apre sa pou yo tounen, non. Yo gen alye yo, donk se sa, se petèt sa la reyalite Pradèn. Men, ou kontinye. Wi, n ap kontinye nan kad enfòmasyon yo. Ebyen, nou konnen se n ap fè yon rapido presto pou n al fè yon ti pale onivo de relasyon piblik, onivo de kowòdinasyon près. Ebyen. Polis Nasyonal Dayiti a, ebyen yo pale de operasyon polisyè, entansifikasyon anmi pnh la li nan perimèt Vilaj de Dye nan kad operasyon polisyè ki anklennche atravè tou le teritwa nasyonal ebyen pou yo kapab demantle tout fwaye gang yo ebyen lapolis nasyonal Dayiti ke yo menm yo te fè pandan plen operasyon sa a kote ke lapolis li menm ki di li detèmine ebyen pou li menm li kwape gang yo ebyen atravè peyi a jan ke n ap eseye vizyone n ap eseye gade pou nou wè travay sa ke lapolis li menm li fè onivo de vilaj de dye. Wi m panse ke se sa nap gade imaj yo epi nap retounen ebyen o nivo de latibonit sou e lòt gang ki ap opere nan depatman an. Bon bradè Jimmy mwen gon foto m voye ba ou la e foto sa e bradè fòk ti ranje son lan ranje son lan e woy e foto sa Jimmy mwen voye ba ou la se se youn nan sòlda izo yo misye ou konn wè li li konn nan videyo izo yo misye apèn tonbe la wè li moutre moun yo l. Kote wè misye kouche la, misye se youn nan solda izo. Sa vle di kesyon moun ap di w izo di w pral atake delma, petyonvil, se divèsyon pou fè moun pè. Enben di moun sa, enben kounye a pandan nap pale la, izo pou tèt pa l, li pa konn nan ki dans, li pa konn nan ki won l pran la. Avè sa nou montre w la Jimmy, se foto youn nan solda izo yo ki tonbe jodi a la, kote nou te di sa yo yo rive onivo de matisan, yo rive bò komisarya, E yo al atake mesye Ti Lapli yo. Sa vle di pa gen pèsòn moun k ap fè n kwè Izo ap bay menas, ap fè presyon, tout se divèsyon pandan n ap pale n ap rade. Komisè polis Gonayiv la ansanm avèk chèf gang Kokorat San Ras la ebyen direktè depatmantal polis la ebyen li ta sipoze ebyen mande direktè jeneral la ebyen pou yo kapab revoke epi arete komisè sa ebyen mezanmi se twòp tolerans kote ke vòlè yo tout kote nan tout bwat ebyen ann al swiv konvèsasyon Ebyen komisè ebyen e konvèsatan e chèf gang kokorat san ras la ki rele Meyè ansanm avèk komisè polis ebyen Gonayiv la ki se e mesye enspektè Juste kote ke yo menm yo tap eseye e pale m panse ke sa li enpòtan pou ke moun yo yo al eseye e tande. Ban misye la. Wè li. Nou pran misye li kite zam li nan machin nan. Nou pa pè si se l pou l voye dèyè zam. M pa m pa vle non sòlda mwen. Depi deyò nèg yo ap antre ak misye la, li gentan di se yon enspektè polis li ye. Depi an lè m rele m rele mwen menm meyè k ap pale avè w la. M di non mesye m pa ba l kou. Okontrè se kontak m ap fè pou m voye l lakay li la e moto kòm tout chofè moto mawon kite zòn lan pase lè yo arete yo. Ban m di w yon bagay enspektè Is ou t ap travay Lestè. Si yon nèg yon chofè moto rete nan yon zòn sa pa vle di l se bandi pou sa. Mwen menm mwen gen zam nan men m. Si m di l al achte yon bagay pou mwen l pa ka pa achte l. Paske si l pa achte l konnen l se yon trèt. Sa yo fò nou fè deba sou sa mezanmi fò nou panse a sa yo lè w pa nan zòn tout moun nan zòn nan pa bandi fò w met nan tèt ou meyè bndji yo se pitit la pa gen moun ka mete yo deyò la se la polis ki pou fè tout entèvansyon pou l fè polis sa l vle avè yo men lè nou pa nan zòn mesye moun zòn nan pa ka kouri dèyè nou pou nou boule kay yon popilasyon konsa. Bon kanmenm se plizyè son pradèl paske m tande w site non yo te ka antre pran jovenel se kanmenm se plizyè son paske gon son kote m tande yo site non prezidan jovenel moïse men m panse ke non son sa te se bandi a se bandi a kap pale la bandi a di ke se bandi a ki rele meyè a se li menm ki responsab kokorat sa a sa se li menm kap pale de jovenel yo te ka pran ariel. Epi lè m t ap fè konvèsasyon e mache ansanm avèk enspektè a, yo di ke se devwa ke w ap tande la. Bon, kounye a nou kapab wè la reyalite di peyi. Enspektè ap kominike ak bandi, ap mande bandi padon. Bon, nan ki konivans yon enspektè de polis ye a yon bandi pou arive pou l gen nimewo, pou gen nimewo l pou l ap konvèse nan telefòn? Nan tout peyi menm mafya ou tande an polisye yo toujou gen kontak yo pou pale avèk yo pou toujou gen negosyasyon ki fèt wi mwen menm pèsonèlman m pa wè enspektè jiska mennan m pa wè enspektè a fè anyen ki mal la misye pa di anyen okontrè misye ap mande yo negosye kòman yo kapab depoze zam yo se nan kad sa m wè l m pat gentan tande plis pou ta di ke enspektè a konpse an enfraksyon mesye sa yo gen nimewo tout polis yo bon antouka men pou kounya. Bon, yo kapab toujou ouvri ankèt, men enspektè a pou mwen menm, m pa wè l komèt ankenn enfraksyon la, apa ke l pale avèk mesye sa yo, ou konprann? Kounye a la, sa depan pi devan, ki sa k di, ki lòt bagay ki fèt, men telefòn yon enspektè se yon bagay tout moun genyen, epi teknikman, m pa wè anyen ki serye ke nèg yo ap di. Se si e sèten, y ap mouri la, y ap eseye negosye, mesye. Fò n konprann sa. Toujou gen posibilite pou bandi yo, pou negosye avèk bandi yo, fò moun yo konprann sa. Genyen la de yo la kòm nan popilasyon kap pran bwa kale men gen genyen la gen negosyasyon kap fèt anba sak ta vle remèt zam pou al nan prizon fò fò n pa neglije sa tou ou konprann. Woo prezidan ekoute mwa e m pa kon bandi ka fin touye valè moun kidnape moun mete moun ajenou aprè sa pou n remèt zam pou al pou al yon kote yo ap ba w bwè ji sitwon manje diri peyi nou pap dakò sa pyès nan okin bandi n ap pral remèt zam aprè sa pou nou konvèti. Lè aprè sa ou lè yon ti tan ankò ou vin pran zam ankò. Prizon kraze wi ti mimi men atansyon ou di an nan peyi dayiti toutan ou tande prizon ap kraze toutan ou tande prizon kraze donk a men bon di mi kè tout mouri kè tout pase nou fòt nou zòm fatige nou fatige nou pa ka bay ankò ak bandi. Kè ou touye tout bandi paske anèl joseph di mi te kraze peyi. Anel Joseph di li te nan prizon wi. E Manno Vilay di li te nan prizon. Donk sa vle di la a, e si se konsa pou n ta di nèg la, bandi an mèt fin touye yon valè moun, kidnape moun, e kounya la a e pran l mete l nan prizon, se paske mesye yo toujou konnen yo gen espwa yo pral mete yo nan prizon pou y al byen pase. E souvan, n ap gade lè yo nan prizon an, y ap byen fete jou anivèsè, yo gen pil milyon, yo gen pil lajan ameriken nan men yo, y ap byen labe, y ap byen bwè. E yo menm gen pou mennen madanm yo al wè yo. Sa vle di nou pa kapab ankò. Bandi fè nou twòp. Pa gen prizon pou bandi. Mesye, fò nou pa bay tèt nou manti. Menm si nou pa dakò, ni mwen menm pa dakò. Men reyalite an, w ap toujou jwenn gen de bandi k pral negosye, kote ke gen k pral vle pale, gen k pral vle pran prizon pou pa mouri. Ke w vle ke w pa vle, se pa ou k deside, se pa nou k deside, medam mesye. E konsa lap fèt menm. Se tout kote gade la prèv gade gade nan peyi salvadò gade ki valè bandi k mouri men ou pa wè ki valè bandi yo arete tou m pa konn si nou la verite an fòk nou tande l verite an e pa tout bandi ap kap mouri ou mèt ko pa dakò ou mèt sote ponpe genyen ladan yo k pap mouri pi se verite an li ye medam mesye m konnen e pa sa nou vle tande men nou oblije ba w verite an frè m wi. Wi alò son reyalite jan w di l la men malerezman kòm se popilasyon kap viktim moun ki viktim dirèk de bandi yo yo menm yo pa ta vle l konsa donk se vre nou kapab toujou di tout bandi bon tout bandi yo pap mouri vrèman genyen ladan yo ki pral nan prizon men volim bandi ki gen an ayiti aktyèlman la kòm se yon bandi kap vyole fanm kap touye moun bon se de bag bon se de gason bandi ap fè. Gade yo pran legliz episkopal ou pa panse mesye sa yo pi danjere ke izo ke ti lapli kounye a la kisa k pase avèk pè sa yo eske yo mouri yo pa mouri non mesye sa yo toujou gen kapasite avèk kontak ke yo genyen pou yo ta kontinye ap bay zam ap bay minisyon kote yo ye. E bon, nou konnen ke mesye sa yo gen moun kap kap pwoteje yo, ki pap mouri, ki pral vle negosye. Se sak verite an, malerezman. E, di mi nou pral jwenn Pradel touswit. Men lese mwa pou di yon dènye mo, konsènan bandi yo. Bandi yo an Ayiti souvan, nan kòmansman baz la, yo konn jwenn kèk depite, senatè, kèk moun ki nan pouvwa a, ba yo 9 milimèt, ba yo kèk zam. Men souvan lè mesye yo kòmanse kidnape moun, y ap pran de twa san mil dola ameriken, kòb sa sa al fè avè l? Se yo menm ak de pwòp yo voye achte minisyon, yo voye achte zam. Yo gen moun ki pou pot zam nan pou yo. E e mesye yo, n ap pale de moun ki ba yo zam, mwen wè mesye yo alèz nan sa y ap fè, yo renmen sa y ap fè, yo tèlman renmen l, lè y ap tiye moun nan, ou wè yo pran plezi nan sa, y ap souri. Sa vle di mesye sa yo se de moun ki ne bandi, se de moun ki ne kriminèl. E gen gen nan bandi gen bandi kan menm ki gen ki ap fè ekzaksyon men yo konn konparativman a kèk lòt ou wè yo konn plizoumwen reflechi te toujou gen bandi gran ravin wi te toujou gen bandi site solèy te toujou depi lontan te toujou gen bandi men pa janm nan nivo sa men jounen jodi w ap gade ti mesye sa yo k ap manje vyann moun ti mesye sa yo ki tèlman ap fente. Lè ou fin fimen, lè ou fin gare, kidnape moun nan, kisa ou fè ak kòb la? Se vye wonm, vye florida yo bwè wi. An moun sa yo kòmsi, moun sa yo kòmsi ou panse gen chanjman pou yo? Gen moun kap di paske se travay ki pa genyen, se paske mesye yo gen malèm yo gen pitit. Manti! Lè w di sa ou ankouraje, paske bandi yo tande emisyon w tou. Yo di, ah bon tèl moun te di se pa fòt mwen, se paske m gen madanm m gen pitit, se pa fòt mwen, se peyi a k pa bon. Lè sa ou vin di. A prèv, medam mesye, gade pou n wè. Gade byen, dan lè jou a vini, ou pral tande gen yon pakèt moun ki mouri. Ou pral, yo pral di w, tande wi, yo pral di w gen yon ekip inosan ki mouri nan vilaj, nan Gran Ravin, yon fason pou dwazimen kapab fè de rapò, yon fason pou, pou, pou kòmsi pou, pou, pou, pou kapab gen yon sesedfe. Gade byen pou nou wè, medam mesye. E, pou pa di Frantz Elbe, yo pral, mesye, yo pral sibi yon anpil presyon la pou operasyon yo bese la. Gade byen pou nou wè. N a sonje m te di n sa. Ou pral tande yon ekip moun ki viktim. Ou pral tande yo pral di yo, ti moun te pran bal, e fanm ansent te pran bal. Gade byen, swive m rega pou wè nan semèn nan medam mesye, ou pral tande sa nan vilaj, anpil fanm ansent pran bal, menm lè e pa vre wi, gen dwa se pwòp bandi yo k tire sou moun yo ankò pou eseye, pou eseye gen opinyon piblik lan bò kote yo wi, pou ke reprezante dwa zimen yo kapab kanpe bò kote yo wi. Gade byen ou pral wè. Ou pral tande timoun pran bal, fanm ansent pran bal, ou pral tande yo pral di w inosan pran bal, on fason pou operasyon yo kalme yo. Ni mwen menm ni, mwen m dakò avèk nou fò tout bandi yo ta mouri wi, men verite an se pa sa lap ye malerezman. Wi mesye. Wi nap Wi, nou kapab di pou n fini Pradèl, pou n fini, moun ki abite nan menm zòn a bandi yo, pi fò ladan yo se manman bandi yo, se moun ki manje menm kòb bandi yo sot kidnape moun yo, se moun ki manje menm machandiz bandi yo sot vòlè, sot detounen nan kamyon machandiz yo, se menm bagay sa yo, se yo menm popilasyon an manje. Sa vle di lè l wè moun nan ap viv kole ak bandi a, li pa santi l pa alèz, li santi l konfòtab pou l ap kohabite ak bandi a. Se menm bandi a. M ap ba w egzanp klè, aktyèlman la anndan Gran Ravin. Anndan Gran Ravin, se vre mesye ak zam nan men yo, y al kase kay moun zòn e, zòn e, nan plizyè zòn, zòn Savann Pistaj, zòn Pan Mèkredi, zòn e, e, non, non an echape m. Men, lè mesye yo ale Jimmy, men apre sa, dènye ras fanm ki nan zòn nan la pa dòmi non. Inè di maten al bwote vye chodyè, vye paswa, menm vye soutyen, vye kilòt yo bwote wi pou yal revann, vye frijidè, vye radyo, tout sa yo jwenn yo bwote. Ak donk, fòk lapolis, se sak fè nan lè jou a veni an, lè lapolis reyisi penetre gran ravin, fòk yo antre nan anndan kay moun yo, pase gon seri de ti kay ki fèt an katon, an ba atòl anlè a, lè w antre w ap jwenn yon kabann ki vann, ki vann prè de 50 a 70 mil goud anndan an. Donk, alòske kay menm kay la, sa mèt ka konnen kò l bare. Sa vle di, fòk lapolis pran moun sa yo. Se pa sèlman mesye k a zam yo. Popilasyon an tou vin gansterize. Popilasyon an vin pi vòlè pase bandi yo. Popilasyon an pi vòlè. Moun nan vilaj yo, lè Izo detounen yon kamyon machandiz, pandan kamyon machandiz la ap antre, pèp la ap fè we we we we we. Se sa k fè w wè, lè yo t ap te. 12 mas 2021, lè yo t ap atake 5 polisye yo ki te arive pèdi lavi yo, se popilasyon an ankò ki te mete a bandi yo ki t ap voye wòch kraze tèt polisye yo. Donk sa vle di jounen jodi a la a, pa gen prizon pou bandi, se voye bandi nan peyi se sa bon. Menm jan nou wè Muscadin ap fè l la, se vre kounye a lè w vin kòmanse w vin ba yon egzanp bay sa k te gen foli k te vle vin bandi yo kounye a la yo pral wè. Men ki chemiz trase pou yo epi lè sa a. Pa bliye, di m si gon bagay bandi pa rayi, si gon bagay bandi pa pè se prizon. Bandi pa janm pè prizon an Ayiti paske lè yo nan prizon, yo manje byen. Kòm yo t ap kidnape moun deyò, kòm sa a, yo voye bon manje, bon kabrit pou yo, bon diri peyi pou yo nan prizon an. E yo gen yo gen lajan ameriken, yo gen pi, yo gen telefòn, yo alèz anndan. Donk, m panse ke jounen jodi a la a. Zafè prizon an nou pa nan sa depi ou jwenn bandi ak zam nan piga gen piga gen abi men depi bandi a yo kenbe l ak zam nan men li se kidnapè li konn ap kidnape moun li konn ap vyole fanm li konn ap touye moun vòlè machandiz moun fòk yo touye l voye l nan peyi sanjapon e lè sa wap bon egzanp bay ti pitit te gen foli vin bandi a se sa pou l ye fò nou fòk nou konsantre nou pou n mennen yon batay kont bandi epi dezòmè pou sa pa janm tounen ankò pou peyi dayiti li menm li kapab delivre l pou jamè.